Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou gade ti videyo sa, donk si ou se yon adoratè, ou se yon adoratris, donk m ap di ou ke ou nan yon meyè adrès. Dabò kite m prezante m, mwen se adoratè Bertin Dorvilmar. Si ou vin sou chanèl sa premyè fwa, m ap envite w pou abone pou w kapab toujou okouran de tout dènyè videyo ke nou pataje. Donk sou chanèl sa kisa nou fè, nou la pou nou kapab pale de adorasyon e de louranj sitou. Donk depi kèlke jou nou gen yon seri de videyo ke nap pataje avèk ou kote ke nap bay de konsèy avèk meneur de culte yo pou yo kapab structure culte d'adoration yo, culte communautaire yo davantaj. Jodi a ankò nou gen de konsèy ke nap pataje ansanm avèk ou ou menm ki se yon meneur de culte. Donk premye konsèy la, si ke ou konn abitye resevwa envitasyon pou al mennen sèvis nan yon lòt asanble, donk nou konseye w pou ke ou kapab toujou, otan de fwa ke sa depann de ou, pou vizite espas kote ke w ap genyen pou al mennen sèvis la. Donk si yo envite w nan yon asanble kote ke ou poko konn asanble a ditou, donk li ekstrèmeman enpòtan, pou ke ou fè yon premyè vizit avan menm ke jou J pa w la li kapab rive. Sa li ekstrèmeman enpòtan, sa ap ede w pou fè yon meyè preparasyon pou jou ke Bondye li menm li pral itilize w pou beni pèp sa. Trè sètèneman le Sentespri de Dye li la pou kapab ede w fè yon preparasyon je dirè adekwat, Men li ekstrèmeman enpòtan osi ou menm antanke meneur de culte pou kapab devlope dè strateji sou lenspirasyon di Sentespri pou pèmèt ke ou kapab mye prepare ou e pèmèt ke piblik kote ke ou prale a kapab osi dan le ben. Donk dezyèm konsèy ke nou vle pataje ansanm avèk ou ke nou vle ba ou nan kad ti videyo sa a, li trè enpòtan antanke meneur de culte lè w pral mennen yon sèvis pou w rive otan de fwa ke sa depann de ou pou w rive 30 minit avan lè sèvis la. Donk nou di otan de fwa ke sa depann de ou paske sètèn fwa konn genyen dè enprevu, konn genyen konn genyen de pwoblèm ki prezante. Pa egzanp, ou menm k ap viv petèt a Pòtoprens, gen sa yo rele blokis ki konn ki konn prezante. Donk, tou sa yo se petèt dè dè enprevi ki kapab prezante. Men nou di ke otan de fwa ke sa depann de ou pou ke ou fè le maksimòm pou w rive 30 minit avan lè kilt la kapab rive. Donk, sa ap pèmèt osi ou menm antanke menè de kilt, ou menm antanke kanal, ke Bondye pral itilize, lap pèmèt ke ou rive nan espas la pou kòmanse dabò pa entèsede pou pèp sa ke ou pral kanpe devanl ke Bondye pral itilizew pou kapab beni. Donk lèw rive avan lè ou gen letan pou entèsede pou piblik sa ke Bondye pral sèvi avèk ou kòm yon kanal pouw kapab awoze. E sa ap pèmèt osi ke ou jere strès ou osi, sa. Pèmèt ke w jere strès ou. Donk, imajine vou ke ou pral mennen sèvis nan yon asanble kèlkonk, epi lè w rive, tout moun gentan la, ok, tout moun gentan la, epi lè a gentan depase, opwen ke gen de sikonstans ki konn prezante, lè moun ki responsab, ki te sou pwogram nan jou a pou mennen sèvis la, Lè l poko vini, yo chwazi yon moun pou kòmanse sèvis la, e lè moun ki te pwograme pou sèvis la vini, lè sa yo remèt li plas la. Donk petèt se 30 minit aprè lè, 45 minit aprè lè, donk sa se deja yon katastwòf. Se deja yon katastwòf paske pèp la te gentan kòmanse adore, yo te gentan sou yon pis deja. Bon konnya ou menm ou apèn vini konnya ou pral apèn relanse pèp la donk sa se vrèman vrèman grav e nou ankouraje meneur de culte yo pou yo fè anpil efò pou yo evite ke senaryo sa yo pwodwi nan sèvis Bondye a. Donk mwen te kontan pou m te pataje 2 konsèy sa yo avèk ou jodi a, ou menm ki se adoratè, ki se adoratris, ki se meneur de culte, nou espere ke w ap mete konsèy sa yo an aplikasyon pou ke travay Bondye a kapab kontinye avanse. Donk si ou poko abone avèk chanèl sa, nou envite w a fè l e pataje videyo sa avèk yon lòt adoratè, yon lòt adoratris, se su e sèten sa